E se kanal paw la ki antre lakay ou avèk yon nouvèl emisyon, yon nouvèl videyo, bilten de fòmasyon ke nou pote pou ou sou sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti. E avan tou kòm dabitid nap pwofite le tan pou nou di mèsi ak tout moun, tout sitwayen, sitwayèn, tout konpatriyòt nou yo kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a ki toujou rete swiv chanèl sa a tvlakayhaiti pwen kòm nap diw mèsi pou fidelitew. Mèsi pou konfyans ou e mèsi lefèke ou fè chwa de nou kòm yonn nan meyè kanal ki la pou enfòme w sou tout aktyalite an Ayiti ak aletranje. Nou la n ap kenbe w enfòme 24 tan su 24 tan. N ap fon kout pat nan dosye ensekirite a medam e mesye nan odyo sa ke nou pral envite w tande la. Enben se yon gwoup fanm ki yo menm mele ak gwoup gason. E ki ap monte yon konplo la a, k ap monte yon gwo gwo gwo atak kont komisè Muscadin, nou konnen ki enben sèjousi fè anpil pale de li, sitou nan fason komisè a li menm l ap mete dlo nan zye, donk e fanmi bandi l ap mete bandi dòmi ajamè, enben gwoup fanm mele ak gason sa t bal fè ou tande nan odyo sa a, yo mete tèt yo ansanm y ap planifye. e y ap di ki fason ke yo menm yo pral pase komisè Muscadin alenfinitif, kòman yo pral fè l, kòman yo pral touye komisè a. Enben nan moman n ap pale la a, komisè Muscadin se yon enben komisè ki gen anpil atak k ap fèt sou li, ke se swa bandi, ke se swa nèg nan politik, komisè a vrèman an danje, enben gen anpil moun ki di fòk komisè Muscadin li menm enben pwoteje tèt li, fòk li vrèman pridan pa rapò avè kan divès konplo k ap monte agoch adwat pou retire lavi komisè Muscadin e nou pral fè w tande medam sa yo ki yo menm t ap pale konsa. Lòt gwo nouvèl k ap domine aktyalite a, Roudy Sanon, medam e mesye, fini avèk karyè madam Michel Martelly, nou vle pale de Sophia Martelly, enben kòm yonn nan moun ki te responsab kagezon zam sa yo ki te konn ap vini Enben sou franchiz legliz episkopal, enben selon sa ankèt dcpj fè konnen anpil nan zam sa yo se zam ki te konn al jwenn izo, baz 5 segond avè kan chèf gang Vitelòm, enben Sophia Martelly la a dènye kagezon zam sa ki te vini toke pou antre nan peyi a, enben se pou Sophia Martelly. Madam Michel Martelly ansyen prezidan peyi a epi Sophia Martelly ansyèn premyè dam peyi Dayiti e jodi a ki non yo enben pa sispann nan site nan dosye ensekirite a nan dosye zam k ap antre prèske chak jou nan peyi a pou al ranfòse gwoup gang yo pou al ranfòse enben dosye ensekirite a dosye kidnapin enben medam e mesye nan odyo sa nou pral fò tande Group medam sa mele ak group gason sa yo e answit Roody Sanon jounalis ki li menm pral pale avek Sophia Martelly madam Michel Martelly. Bonne écoute ou sou TV lakay bon mercredi tout moun nap tounen. An pale miskaden. Miskaden moute Miskaden poko pwodwizè an sa devan nap rache miskaden nap fout li nan bourèt ou menn boule kaka a mtande miskaden non mtande gen polis ayiti bon yo pa vin pranm. Vizaj mwen sou tiktok, vizaj mwen nan lari, tout kote. Vin rive sou mwen, nou konn kote m rete. An nou konn kote bandi a rete, nou konn kote madanm ni rete. Rive sou mwen. Ou pa kapab. Ap pale kaka, miskaden. Kiyès ki miskaden an? What the fuck is miskaden? Kiyès ki miskaden? E mwen di miskaden, si yo ta di l antre Pòtoprens, pa antre Pòtoprens. Pase nèg yap file nèg yap fann fòl. An pale miskaden miskaden moute Miskaden poko pwodwi anyen devan nou. nap rache miskaden nap fout li nan bourèt ou menn boule kaka an tande miskaden. Kitel moute pòtoprens nou Non fann moudal bòk avèk kote. 2 bal la nou krazel ou wè miskaden ou konn sa nou tap fèl nou tap pran misye nou tap kase 2 pyel nou tap rachel menl ponyèt li tèt li zozol tout kòl nèt frè Ok Nap rachel tikal pa tikal epi n epi nou boule l. Kitel moute pòtoprens nou Non, pranl mouda l avèk kite. 2 bal la nou krazel ou wè miskadin ou konn sa nou tap fèl nou tap pran misye nou tap kase 2 pyel nou tap rachel menl ponyèt li tèt li zozol tout kòl nèt frè Ok Nou tap rachel tikal pa tikal epi epi nou boulel Miskaden an donk miskaden ki miskaden sa Ebyen miskaden ok e chèf Nina nou kap ye pale m pale kaka Nina di m pa pale kaka la ou konprann so Men Nina anpil vagabon la anba live la bon konnen nou menm nou se bòs nou se chèf nou se mèt plèn nan nou se mèt bawon an Ap pale tenten Muscadin. E zo m deja pran w deja devan bawon devan bawon kriminèl m pral fèl pike w wap mouri map baw nan konbyen jou pral mouri zo frekan anpil menn ou pa konnen mwen mèt baw lakwa ou pa konnen mwen mèt plèn nan ou frekan anpil zo m pral manjew ti kaka. Eskize gen moun ki pale m di betiz la men se konsa jou mawon samdi jodi samdi ou konprann se jou pou tout lwa pou n arese avan ke nou fè operasyon nou mete tout bandi tout lwa bandi yo dèyè tout lwa yo devan dekwakil ap tire a tire sou lwa yo nou pa pè anyen nou menm nou se kiyèbwa nou ye nou pa pè vapè nou menm nou tou di sa deja zo aranje kò w zo aranje kò w. Bèt koze. Nòt pale medam. Ah nou la nou la nou la nan kite kaka yo pale nan nou gen lajan menm talè bòn nan pral pral miskaden an nou miska ki miskaden sa Ebyen miskaden ok e chèf menaj ou lan ye pale m pale kaka Nina di m pa pale kaka la ou konprann so men Nina anpil vagabon la anba live la bon konnen nou menm nou se bòs nou se chèf nou se mèt plèn nan nou se mèt bawon an Fèl moute pòtoprens. Ou pa wè nan blòk li l rete, pou kisa l pa moute Mwen gen pòtoprens pou l pran yon bon 212 moun bagay? e m p ap kite Izo Bon! moute la non. Kite l moute pòtoprens, nou Non, fann mouda l m p ap avèk kite. 2 bal la, nou kraze l. Ou wè Miskaden ou konn sa n t ap fè l? Nou t ap pran misye, nou t ap kase 2 pye l, nou t ap rache l, men l, ponyèt li, tèt li, zozo l, tout kò l nèt fre. Ok? Nou t ap rache l tikal pa tikal epi n epi nou boule l. ok. Nina lajan pa sal non Nina nou pale ju wi Nina se cherim lajan yo pa sal non lajan nou fè yo anpil gwo chèf yo ki bay medam lajan nou pran e lajan vòlè ankò nou pran lajan kidnapin nou pran lajan kidnapin nou pran lè wè nou ki bon nèg nan lari a ki gen anpil lajan nèg sa yo se se e dwòg nèg sa yo sot vann lajan vòlè yo sot fè nou pa pran kòb de malerèz nou malerèz pa gen kòb pou yo peye nou mwen lèm fon dil 100 mil 200 mil dola se ti bagay malere li ye toujou ok. E nou k polis wi e nou kap jere peyi a la nou pa konn sa bann grapyay nou pa vin ayiti nou fann mouda nou ap pale tenten muscadin. E zo m deja pran ou deja devan bawon devan bawon kriminèl m pral fèl pike w wap mouri map baw nan konbyen jou ou pral mouri zo frekan anpil menn ou pa konnen mwen menm mèt bawon lakwa ou pa konnen mwen menm mèt plèn nan ou frekan anpil zo m pral manjew ti kaka. Eskize gen moun ki pale m di betiz la men se konsa jou bawon samdi jodi samdi ou konprann se jou pou tout lwa pou n arese avan ke nou fè operasyon nou mete tout ban tout lwa bandi yo dèyè tout lwa yo devan di kwa ke lap tire ya tire sou lwa yo nou pa pè anyen nou menm nou se kiyè bwa nou ye nou pa pè vapè nou menm nou tou di sa deja zo aranje kò w zo aranje kò w. Miss Lili, lè ankèt ap mennen, yo retire l, al gade kòb, ki moun ki t achte bato, ki moun ki bagay, finalman rezilta final la, bato Sofia Martelly l ye. Bato Sofia l ye. E dcpj soti rapò baf sitou, twazyèm rapò li sou kagezon zam yo te jwenn nan dwàn e Pòtoprens lan, kote ke legliz episkopal, se li menm ki legliz Anglikan nan. Ann avanse. Dcpj soti yon lòt rapò la kote ke li bay kèk Il est vrai ke moun yo lè yo jije yo nou pa ka di yo koupab paske jijman poko fèt se lapolis fè rapò li li menm nan gran peyi gen de bagay ankèt nou konn swiv sot nan yon seri de dokimantè nou wè ke yo konn akize moun nan moun nan konn pran kondanasyon a mò epi li pa koupab vre e. Lapolis mennen ankèt li men nan plis nan 90 ou 95 pousan de ka lapolis toujou gen rezon. Men m ap pale lapolis serye. M pa pale moun k annik pran yon moun la l di entèl ou abite nan tèl zòn se san gen do e. Non. Se pa de sa m ap pale. M ap pale kote ankèt fèt, kote moun nan dokimante e lanmò Jovenel se 3 bwat katon dokiman wi sou ki e dcpj genyen. sou lanmò Jovenel. Humm 3 bat katon plen plen rapò sou sou lanmò Jovenel. Eee padon humm yo bay pè k nan prizon an la, pè kòl se li menm ki nan prizon li arete? Humm. Bon pè Désiré li menm o mwen li konnen. Ba Désiré m pral pale avè w apre men kite m fin pale de rapò e paske w wè m ou nan mawon. m pral pale avè w men pè kòl sèm li nan men li nan men lapolis lè yo fè jijman e m pa konnen sa ka pase pou li lè pwosè sa fèt kòm pwosè pa janm fèt an ayiti w ap fè yon tan prizon apre apre sa yo lage w lè lè bagay la frèt e yo bay ke pè kòl genyen pli don milyon dola. Baf melanje Nou konn pwoblèm yo genyen? Yo gon pwoblèm politik ki fè ke nou wè Ayiti lan eta li ye la men si dcpj se te yon antite endepandan ki pat gen moun k ap anmède l politikman. Prezidan di jan an pa anmède l. Wè, si dcpj pat genyen premye minis k ap anmède l, minis jistis k ap anmède l, chèf polis k ap anmède l. E pase m sonje sa Leon Charles fè la nan dosye Jovenel pa egzanp. Si pat gen chèf polis kap anmède l pat gen bagay kòm dalo dcpj te endepandan li te ka vini la la epi li mare elbe map wè m pa di lè m di mare elbe a yon egzanp èzè l pran moun ki lan pi wo nivo al si dcpj te gen pouvwa sa l antre la epi l minote yon minis lan avè l wè peyi sa peyi sa tap dous tankou siwo men kòm etan done dcpj pa gen pouvwa sa. Gen dwa se yon nenpòt, n'importe qui, dans la société, paske l gon zanmi nan politik lan, politik lan ap pwoteje l, li fè ankèt la kanpay. Men sa m'ap di a pi grav, wou di, lè politik la enplike nan dosyè a yo pa ka rive sou li. Sa pi grav atò. Marie Raphaël, se politik ki fè Bertho Dorcé pa Penitansye Nasyonal. M'ap repete l pi fò pou wou Bertho, se politik ki fè w pa Penitansye Nasyonal. Si dcpj yo te kite l fè travay li. Oubyen l poko. Non, li pa pedi dcpj jij la tande l. Jij denstriksyon an tande l. A vle dire quoi? Paske dcpj gen agiman pou l. Jij denstriksyon tande l. Òdonans poko. Sa w ap di la mon konpè? Tande m ma sè tande. Non, kap tou kenbe l. Tande ma sè. Tande. Wi mon frè. Tande. Bèto dòse e pa se Ariel konnen y ap mare l. Plis Elbe. Konn a misye po non sèlman sa map di a la non sèlman misye misye e e e Bertho Dorcé li pase nèg la lòd dezyèmman li gen lan bagay yo zam e minisyon yo gen ladan yo ki pou li bagay sa yo pou 4 moun. M pa dakò avè nou lè n di m valè òdonans ki sòti a. Ki Kote valè sistèm òdonans ki ki sòti? sistèm jistis nou Eske se genyen? filozofik la Enben, mwen renmen enben, mwen renmen jij la gen, kestyon an. non men jij la gen dwa fè travay l, m p, non ou di m pa dakò. M pa dakò. On parle de juge d'instruction. Mwen map tann li jiskaske l fè erè nan dosye an pou m vin pale de erè sa la. Paske tout moun konn dosye an. Men ou moun nan poko sòti òdonans nou nou gentan ap jije l. Li sòti òdonans li. Li sòti òdonans li. Yo pa egzekite òdonans lan jan yo dwe fè l swivan sa l di, lè sa jij la pa antò. Maria Faëlle, Koman nou ka fè moun ye sa? Dezyèmman, dezyèmman, gen bagay m konnen jij la pa konnen yo, dezyèmman, zam pòdepè, zam, zam avèk bal pòdepè yo li pou 4 moun, pa, nan 4 moun nan dwe sese youn nan yo, kou la gen 3, lòt 3 yo m pap bay non l. Poukisa nou pa kite, nou pa kite. Men mwen se m tout bay sa yo. Poukisa nou pa kite kote pou mwen, lè jij, lè jij la fè erè l pou m ka takle l la nan mikwo a, kite kote pou mwen. Sophia Martelly e Miss Lili enben esak pase e nan lari m'en kale konsa m'jwenn bagay sa yo wap pa fè sa tande Marie Raphaël Miss Lili ke nou wè yo kenbe etwa de pè a pou Sophia liye e tèt ki bay sa yo m'pap pale sa m'pa mwen m'di nou sa m'pap vin nan mikwo m'vin pale sa m'pa konnen. M pap janm fè sa. Pase m pap voye monte sou moun, ni m pap detwi moun. Anvan m pale, m chache wè avèk moun ki responsab, moun ki nan yon seri de dosye. Miss Lily e pou Sophia l ye. Ou te konn sa? Pa fè m di plis non. Pa anmède m. Pa anmède m. Non, lè w di te oditris yo ap pale, mwen menm mwen di w non, ou pa ka, ou pa ka gen tan ap di men kisa jij la fè ki pa bon, men kisa l fè ki bon. Se pou nou tann òdo. Se òdonans de clôture lan ki pral di nou si jij lan son vagabon oubyen si l son moun ki ap fè travay li. Se sa l ye wi. Se paske dcpj bout on kote, li pa ka kontinye wi ki fè jisteman yo voye rapò yo, rapò ankèt yo, yo voye yo lajistis. Lajistis la gen bra pi long. E sa l ye wi. Se sa l ye. Quand je te dis map fè map fè du journalisme oui se konsa l pase se konsa l ye ou di mwen depi m rantre map trete dosye la justice nan la presse se konsa l ye pwen nap tann òdonans de cloture la men se lè w pral se la pou fè w bon m okazyon si jij la fè betiz pou m vin nan mikwo a pou m di w wi ou fè yon betiz. E sa map pale w la mwen menm vwala yo retire l lap flannen ou konn sak fè lap flannen paske l gen ekip li e ben sa map di w la wi se ekip li l genyen li gen Ariel kap pwoteje l li gen chèf polis la kap pwoteje l li gen moun li kap pwoteje l kon la dcpj paka arete l gen gen des entouchab ou fè tankou ou pa konnen ke repiblik la gen entouchab ladan l gen des entouchab anndan repiblik la wale Raphaël kijan m fè di w ke bay 3 de lòy se pou 4 moun li te ke sa wap fè a la. Naya Faye, Ou plis entelijan ke sa wap fè a la. Mwen di w ou poko ka mete jij la an koz tout otan ou pa gen òdonans de kloti la. Mentnan si w te yon bon entelijan tout bon, ou wè ou tap kenbe kè. Ou tap kenbe kè gon seri de enfòmasyon ou genyen kounye a ou pral gade òdonans de kloti la pa rapò a enfòmasyon ou genyen nan sous ou dcpj je ne sais où. Kounye a la ou pran òdonans lan ou di. Eeh sa nou konprann, e sa wap di la wi, yap sabote travay moun yo, se sabote yap sabote travay yo, sa vle di lòt nèg yo ap pran moun yo vle moun yo pa, moun yo pa vle yo pap pranl, e se sak jistis la an Ayiti Marie Raphaëlle, se sa pou eseye konprann, ekip sa se ekip mwen moun sa yo pap manyenl, ou mèt fè sa w vle yo pap manyenl, se konsa Ayiti ye kounya la, mesye yo se plen yap plen de travay yo kap kap sabote, paske mwen menm m pale a yon lòt moun tou wi, m pale a yon moun ki net wi. Map reflechi tou. Koman jij des epa wap pale de ou ou se se komisè gouvènman an kap bay kap bay komisyon rogatwa kap bay e non non non non jij destriksyon an poukisa jij destriksyon an bay komisyon rogatwa pou poukisa apresa l pral tande l li menm. Kounye a la yo menm kisa yo fè? Ekip li ak sou pouvwa a pwoteje l. Yo fè jij la tande l, yo pa kite dcpj tande l. Paske si se dcpj ki tande l, dcpj t ap arete l. E sa m di w wi. Paske yo gen matyè pou yo kenbe l. Kounye a jij la tande l, li lage. Kounye a sa m fè, m rele yon moun nan mitan jistis la. Mwen di l men tèl bagay, tèl bagay. Li di m wi bagay sa parèt sispèk. Paske efektivman jij la pa li k pou te tande l paske l te di tande pou li. nan sa map diw la ou fè kòmsi ou pa konprann etc se òdonans de clôture lan kap konfime ou enfime enfòmasyon ou genyen an se sa aprann tann se sa m diw gen yon lòt dezyèm mèt kounya e kesyonl dim poze w pou li. Dcpj genyen konvèzasyon Bèto Dosye avèk avèk komisè gouvènman Pòdepè a. Sa m te di ankò la a, se flagrans li ye. Yo gen yo genyen kominikasyon 2 moun sa yo anrejistre. Sa vre men sa pa layite Bèto Dosye. E ke gouvènman an konnen, chèf polis la konnen Bèto Dosye se ekip yo yo fon jan yo vote gen l. E nan sa m ap pale la wi, pa gen flagrans. Poudi padon, nou p ap fè nou p ap fè leson pou pèsonn maten an, men tu dois faire la différence ant endis e flagrans. M p ap fè kou pou pèsonn moun maten an. Fò w fè diferans ant endis e flagrans. Mwen gen konvèzasyon Mari Rafael avè m k ap pale yon bagay epi konn ak Nou di. Tande, tande, lapolis ap tande konvèzasyon nou. Lapolis tande konvèzasyon nou l anrejistre l. Epi yon flagrans li ye? Ou di. Mwen di Mari Rafael, al pran sa a al mete l nan kafou a pou mwen. Dcpj pa pran l, m wè gwo moun ki di malgre sa dcpj pa pran l wi paske yo pwoteje l, yo pwoteje l yo pa kite dcpj tande l ankò. Sa di misye misye lan gran lakou, sa m pa konprann nan la, epa Ayiti m ye? Misye lan gran lakou yo pwoteje l. E sa l ye l pa lòt bagay non, yo pwoteje l. Si l pat pwoteje yo ta pa arete l. Gen lòt bagay ankò, mwen k pap di yo la nan mikwo a wi. Chaje bagay wi m pap di yo. M pran ti bagay ki raz yo. E ti bagay ki raz m pran la wi. M pap di lòt bagay yo. Ou pa wè m di w ba twal pou Sofia l ye? Ou panse m ka annik pale ak fanmi m vin voye moute? Mis Lili, Lè ankèt ap mennen, yo retire l, al gade kòb, ki moun ki t achte bato, ki moun ki bagay, finalman rezilta final la, bato Sofia Martelly l ye. Bato Sofia l ye. E plen lòt bagay ankò la e mwen k pap di yo. M pap di yo. Sa di leson nap viv nan peyi mafya Ayiti se peyi mafya liye son wè a pale k verite a Konya la komisè gouvènman an li menm kòm se li k pi ti a lap pran prizon lap pran prizon sou sou baz yo te tande l a kiyès li tap pale avèk avèk patwon l ki e li menm li se sibaltèn sibaltèn nan nan prizon moun ki pase lòd la deyò Sa bon kenbe la ke ebyen yap komisè gouvènman pòdepè a se se abi yap fè l se pou yo lage l pase li menm se lòd li te resevwa.